Nap kriye ayibobo nan non mèt Olowood Maria Zipongwe donk se yon fyète jounen jodi a nou gen yon ati nasyonal pwovizwa pou 1 an se avèk anpil kontantman e onètete an palan de wa yap pale a nou menm nan knva nou pa konn bagay sa nou pa konn si se wa dlo non nou pa konn si se wa dlo si se wa tè si se wa syèl nou pa konn wa sa nou konnen vodou a gen ati ki reskonsab li nou pa konn afè wa. E si yon moun bezwen pase legalman an se ki konsèn di vodou ayisyen, ou sipoze pase de la pa de la KNVA, ki se la Konfederasyon Nasyonal Vodouyizan Ayisyen. Ayibobo. Sa vle di kò nou voye touris yo se pou voye l jete byen lwen. Non, se nou pa voye l jete byen lwen, se vodouyizan l ye, nou pa ka voye l jete byen lwen. Il sifi senpleman, li sipoze rejwenn ekip lan jis pou nou kontinye fè travay la nan lapè ak kè kontan, nan respè youn pou lòt. Ayibobo. Men ou sipoze panse sa gen yon gwo divizyon antre nou menm. Non, pa gen divizyon nan vodou. Nou jire pou n viv ansanm paske nou se son de frè e sè non pat kesyon de wa an ayiti pa gen ni wayom ni wa nou pa konn si se wa syèl oubyen wa tè oubyen wa dlo men anndan vodou a n pa gen wa Kòman non w rele? Jezi Salomon Anderson, l'homme du vodou. Nan ki pozisyon sou nouvo pati Radikal Lidè Chwazi an? Misye se Prosper Ridor, se prezidan yon òganizasyon k ap viv nan Bay Atibonit ki se ASBA. Epi, misye se vis prezidan zantray de yon vil. Jamè nou pa rekonèt Ogisten Seklou. Ogisten Seklou ta ale nan eleksyon, li pat bon, li al fòme wa Danti. Donk nou konnen Ayiti pa gen de wa. Si gen wa pa ka gen prezidan ankò donk m santi ke sa n ap fè yo pa lizib kounye a n bezwen ati donk se se de bagay de bagay ki nòmal kòm nan vodou a. Èske sa pa p gen gwo konsekans sou vodou a nan peyi dayiti? Non monchè vodou a pa ka divize paske vodou a inik. Non relye nan non lwa yo. Lè yo di Ogou tout moun dakò Ogou. Lè yo di Danbala tout moun dakò Danbala. Vodou an pa divize. Chak moun ka gen yon ide diferan. Bokou de satisfaksyon e avèk Ati Prospè Louidor depi 20 21 me nou menm knv a nou te aklamel e m di yon bagay ki fò nou te aklamel paske nan knv a pa gen divizyon. Anpil lòt moun gen lòt foli, yo bezwen vrèman fè izipasyon de tit, yo bezwen vrèman pran vodou daso, kòm nou di o klè, 2016 pa 2022, nan 2022 nou nan moman ki eklere, mwen panse ke jodi a se inifikasyon pou nou fè. Epi anplis ke ou gran Prosper Louidor kapasite l ap chita avèk tout sektè vodou a, men tou nou pap tolere moun k ap fè dezòd. E si yon moun gen vizyon foli pou Davinati, w ap chita avèk knbe a, Jounn jodi a se ke nou kanpe bò kote Ati a kon sèl KMB e nou pap tolere ni izipatè ni moun k ap fè dezòd. Pou manm fondatè yo, n ap chita avèk tout manm fondatè pou nou diskite avèk yo sou avni nouvo Klou a. Mesye se Klou li di l te wa nan òganizasyon Elewayòm Vodou, si l rete nan plas li sa pa nou nou. Mwen se yon Ayisyen natif natal. Mwen fèt nan yon lokalite yo rele Lachikòt, premyè seksyon komin Ti Rivyè Latibonit, Bakousen 1. Pitit 2 peyizan. Papa mwen se te premye oungan nan zòn nan. Papa m ak manman m Leve m nan lakou vodou a. Kote tout fanmi mwen se vodouizan. Mwen fèt nan yon lakou vodou. Pandan m ap. Pandan map grandi, lè mwen vini gen 20 tan, 20 lane, lwa yo chwazi m pou mwen sèvi yo. Depi lè sa a, map sèvi kominote vodou a kòm ougan. Sa fè jodi a mwen genyen 40 lane depi map sèvi lwa yo. Nan lane 1986, te gen yon gwo dechoukaj legliz te kòmanse fè sou vodou a, kote li te kòmanse mare pye manbo nan Sid sou de cheval. Yo chak pran yon wout apa pou fann yo an de moso. Se te yon se te moman ki te pi difisil ke Vodou a t ap travèse nan Sid. Nan Latibonit. Sou pretèks y ap dechouke makout, legliz te fòme gwoup k ap mache boule kay, bèt, kraze peristil, touye timoun tankou granmoun ke yo jwenn nan lakou Ongan ak Manbo yo. Se sa ki te pouse. Plizyè oungan ak manbo mete tèt ansanm. Yo te fòme yon kokennchenn òganizasyon yo te rele Zanfan Tradisyon Ayisyen Zantray. Lè Zantray ap fòme, mwen te pi jèn oungan pami ekip la. Dram sa a te pouse. Leta ayisyen nan epòk la, pou sove kominote vodou a, te aksepte deklare zantray itilite piblik. Pou mwen ka kontinye fè travay Ginen an. Mwen mete tèt ak tout dirijan zantray yo ak lòt òganizasyon vodou andedan peyi a ansanm. Nou fòme Konfederasyon Nasyonal Vodouyizan Ayisyen, KNVA. Depi lè sa a, mwen rete atache ak KNVA pou chanje lavi Chak grenn pitit vodou a ak peyi a. Mwen fè pati premye pwomosyon ki sakre pa Onorab Marc Gesner Beauvoir kòm Gwètò ii. Jodi a, Gwètò ii. Tout pitit vodou a nenpòt kote yo ye sou latè. Mwen genyen responsablite pou mwen rale vini andedan konfederasyon an tout moun pou yon rezon ou pou yon lòt. ki te kite enstitisyon an. Tout lòt òganizasyon ki potko andedan gran fanmi vodou a. Tout moun ki kwè, tout moun ki kwè menm jan ak nou pou nou vanse ansanm sou chimen zansèt nou te trase. trase a lè yo te reyini la a nan Akayè, kay Grann Giton, kote nou ye la a. Apre Vodou a fin rasanble, nan espas yon lane, Mwen genyen responsablite pou mwen òganize, jan chat KNVA a di sa, eleksyon pou yon nouvo ati. Tout pitit nasyon an jodi a gen enterè pou nou mete sou kote. Tout sa ki anpeche nou avanse ansanm, menm si nou pa kwè menm jan. Se nan lapè ak tèt ansanm pou nou ka jwenn ti moso sekirite, pou nou pran chimen pwogrè ansanm. Vodouyizan, an nou mete men Pou nou sove kominote vodou a. Viv Ayiti! Viv vodou òganize a! Ayibobo! Ayibobo! Ayibobo!